Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon daprè sa mwen li la il sanblere ke Claude Joseph ta pran yon gwo so Ann ale ansanm pou n wè pozisyon Kò Gwoup ki mande pou gen yon fòmasyon yon gouvènman enklizif. E lè Kò Gwoup mande sa, sè ke li fè apèl dirèkteman ak Ariel Henry, men pa Claude Joseph. Jiske la nou konnen, se Claude Joseph ki toujou Premye Ministre. Men ekoute, avèk nòt sa a, oubyen desizyon sa a nou ta kapab di, Se lentènasyonal ki a tranche e ki rekadre Claude Joseph. Kò gwoup mande pou gen fòmasyon yon gouvènman enklizif e konsansyèl. Li ankouraje premye minis dezinye a, tande byen wi, premye minis dezinye a pou kapab rapousib misyon Prezidan an te ba li pou kapab fòme yon gouvènman, daprè kominike Kò Gwoup la mete deyò nan dat 17 jiyen 2021 an. Kominote entènasyonal la kontinye mete presyon sou aktè politik yo nan peyi Dayiti pou yo kapab aji yon mannyè pou konble vid lanmò prezidan an kite nan peyi an, Prezidan nou konnen ki mouri nan dat 7 jiyè 2021 an. Nan kominike sila a, ki sòti samdi 17 jiyè a, Core Group ki gen ladan ni anbasadè Almay, Brezil, Kanada, Espay, Etazini, Lafrans ak reprezantan spesyal sekretè jeneral Nasyonzini mande pou gen yon gouvènman enklizif e konsansyèl. Nan optik sa a, li di li ankouraje premye minis nome a, Doktè Ariel Henry pou kapab rapousib misyon yo te ba li a. Humm hey tèt chaje. Donk kounya la se Ariel ki pral pran plas Claude Joseph la e Claude Joseph li menm li pral retounen nan ministè afè etranjè e dè kilt. Alò pi lwen fò n di ke Kò Gwoup di li swete pou aktè sosyete sivil la nan politik, aktè ekonomik yo pou kapab soutni otorite yo nan jefò y ap fè pou retabli sekirite sou teritwa nasyonal la. Gen anpil koze wi. Nou te di w li deja, Kò gwoup la gen ladan li anbasadè Almay, Brezil, Kanada, Espay, Etazini, Lafrans, Linyon Ewopeyèn, reprezantan spesyal Òganizasyon Eta Ameriken ak reprezantant spesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini. Li menm ki mande pou genyen fòmasyon yon gouvènman konsansyèl e enklizif. Gen anpil moun ki tap plenyen kòm kwa Claude Joseph te antre nan yon lojik adelante sètadi yon sòt de pike devan nan kesyon ki gen a wè ak zafè politik. Men ekoute, se li menm ki la. Se li menm ki te sipoze pran yon seri de mezi. Piske. Le premye ministre nome li menm li pot ko pase a lakt ebyen sa ki la a se li menm ki dwe aji eske nou ta kapab kite yon vid menm lè gen yon vid wi men eske pou kouwè lè la nou ta kapab kite vid sa a li pwolonje pèsòn moun pa pale pèsòn moun pa asime responsabilite yo. Le landmen de la mò de Jovenel Moise gen desizyon ki kòmanse pran men dan la matine menm di 7 jiyè 2021. Nou wè Claude Joseph pase a laksyon. Li dekrete eta di syèj sou peyi Dayiti. E le landmen, li anonse ke m kwè gen aktivite ki dwe reprann pandan y ap obsève dèy nasyonal la. Men Claude Joseph, dan sa strateji de jwe le pli malen, ebyen ou wè se yon chèf deta. Kòmsi lè l ap pale ou wè se yon chèf. Men kesyon anpil moun ap poze tèt yo. Antre Claude Joseph avèk Ariel Henry kiyès ki dwe genyen tach pou kapab fòme yon gouvènman? Obyen kiyès ki gen tach premye minis la? Ariel Henry a ete nome e gen yon arete ki sòti, donk imedyatman Claude revoke, men le pwoblèm sè ke Ariel Henry pat enstale. Enben se sak fè Claude li menm li toujou rete abò. Men aprè lanmò Jovenel Moïse lan sa ki parèt veksan e revòltan sè ke pa gen ankenn nèg ki vle antann yo pou kapab jere kesyon an. Sètadi jwenn yon konsansis politik, fòme yon gouvènman e menm arive pwopoze ak nasyon an yon prezidan de tranzisyon. Men kesyon prezidan de tranzisyon an nou wè aparaman blan pa ladann. Il semblerait que moun kap premye minis lan lap just rete la pou fè tout bagay ou wè blan pale de òganizasyon eleksyon tout sa yo ladann sak pral pase Jovenel mouri Claude Joseph premye minis men Claude Joseph li menm chita avèk BINUH li chita avèk anpil sektè nan entènasyonal la sètadi il a la posture prezidansyèl donk li pran mezi E o pwen ke gen enfòmasyon ki tap sikile ki fè kwè ke li mande pou yo te ranje biwo pou li nan Palè Nasyonal. Kèlke jou aprè, ebyen, se gwoup 75 ki mete Joseph Lambert prezidan pwovizwa. Men nou nan kò a pwouve par la kominote entènasyonal. Paske nou konnen, isit gen yon seri de desizyon, imedyatman yo pran yo, fòk kominote entènasyonal la apwouve pou l kapab gen pwa. Osi senp ke sa wi. Paske kominote entènasyonal la li jwe bokou nan balans politik lan. Li bay lajan pou fè eleksyon, li kontwole yon seri de nèg, li gen dosye yon seri de nèg, ebyen la ben il fo konpoze avèk la kominote entènasyonal s'il fo fèr kelke choz. Dezyèm reyinyon fèt, reyinyon ki te gen plizyè antite yo. Nou wè sa k te pase nan reyinyon sila. Nèg manke pete batay. O pwen ke, enfòmasyon fè kwè, Claude Joseph chita avèk blan an, li dekale po do Ariel Henry. Lè nèg yo rive nan reyinyon, yo pa ka antann yo, yo manke batay devan blan an. Blan an chita, li kwaze ponyèt li, l ap ri yo. O pwen ke Joseph Lambert te fè yon tweet pou denonse konpòteman Claude Joseph. Te gen tan gen zizani wi. Te gen tan gen ostilite nan tèt pouvwa la, nan tèt dirijan yo, nan tèt moun ki konsène yo. Sa vle di Jovenel Moïse mouri yo pat janm ka jwenn yon antant. E ou wè kounya la blan mete tout nèg nan plas yo. Depi ou wè blan fin pale la tout nèg ap pran plas yo. Claude Joseph pral nan ministè afè etranjè, Ariel Henry premye minis, sa w tande a la tout nèg ap jere afè yo. Sa vle di se blan ki pou pale avèk nou pou n fè yon bagay. Bon nou mechan a tèt nou anpil wi mesye. Nou mechan ak tèt nou. Depi tann dat tout moun ap di Joseph Lambert. Ariel Henry, Claude Joseph, mete tèt nou ansanm pou n fon bagay. Chak nèg mete kò yo apa pou yo fè afè pa yo. Epi, larepiblik li menm l ap tann. Hein? 7 jiyè, nou plis ke w milieu du mois de juillet. Ebyen, anyen pa janm fèt. Jiskaske w wè e blan k vini, blan frape pye l atè, blan di e sa k pou fèt. Kòm blan di e sa k pou fèt, nou menm nou dakò l, nou antre ladann paske se blan ki bòs nou. Wè peyi sa a mesye. Ayisyen pap janm uni non. Pou fon bagay serye jiska la fen di tan. Sel Bondye ki pou chanje nou. Prezidan de la Repiblik mouri, ou wè nèg ap goumen pou pouvwa. E m te di nou ke se blan. W ap ni k wè blan vini l di ou menm chita la, ou menm chita la, ou menm chita la. Donk se lèd pou nwè a chak fwa. nou nan enpas, se blan an ki pou parèt, ki pou di nou, men sa pou nou fè. Hum! Tèt chaje. Pandan nou nan dosye sila a, fòk nou di ke Lafrans bay pozisyon li pa rapò ak kè posibilite pou ta kapab voye yon fòs etranjè nan peyi Dayiti. Lafrans jije ke entèvansyon militè li pa daktyalite nan peyi Dayiti. Sa se deklarasyon Minis Afè Etranjè fransè a, Jean Yves Le Drian, bay nan AFP. Li plede pou kapab voye nan peyi sa a polisye entènasyonal sou ejid Òganizasyon Nasyon Zini. Poze l kesyon sou demand Ayiti fè pa bò kote Etazini ak Loni pou kapab kontribye nan sekirize enstalasyon ayisyèn estratejik apre asasina 7 jiyè prezidan Jovenel Moïse pa yon kòmando ame, chèf diplomasi fransèz la soulinye Ayewopò kapital la ak enstalasyon petwolyè yo, sa yo relve de pwoteksyon lapolis, men pa militè. Anvwa polisye ak jandam, sa kapab nan kad yon ranfòseman prezans Nasyonzini ki li menm jodi a ensifizant pou kapab akonpanye pwosesis elektoral la. Deklarasyon sa, Jean Yves Le Drian fè li nan kad yon reyinyon L'ONU sou peyi Libi ak pwoteksyon imanitè nan mond lan. Fòk bagay sa fini sou otorite Nasyonzini daprè sa li di pandan li fè kwè Lafrans kapab dispoze pou bay jandam pou yon misyon konsa si yo ta vrèman bezwen sa. Bon, gen anpil moun ki swete yo menm pou ke ta kapab gen yon fòs entènasyonal nan peyi an paske jan bagay la ye la a chak nèg kontwole yon perimèt kare ebyen fò nèg ta bay yon ti bagay tou. Fò pèp la kapab respire. Fò yon fòs entènasyonal ta vini la a. Ebyen, pou kwape de twa bandi, pou moun ta respire men, peyi entènasyonal yo pap janm an favè w, se lè w fin peri nèt. Epi, y ap vire je gade w. Antouka, dans les heures qui viennent, premye minis la pral pran lapawòl. Imedyatman l pran lapawòl, bon, se yon chèf ki pale, Ariel Henry, pral pran la pawòl e nap tann poun wè kisa li pral di merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.